Bonjour bonsoir tout moun kòman nou ye se yon plezi kòm dabitud poum avèk nou poum pote enfòmasyon yo pou nou pou nou rete konekte e nan jou ki sot pase yo gen anpil zanmi ki tap eseye rantre an kontak avèm ki tap rele ki tap ekri paske yo pat tandem Yo te wè m pa prezante emisyon pandan 2 ou 3 jou. Ebyen mezanmi, m ka di nou ke m vrèman apresye le fè ke nou tcheke sou mwen, nou pa tande m, nou chèche konn kote m ye, kisa m gen. Sa pwouve yon lòt fwa ankò nou se yon fanmi. Sa pwouve yon lòt fwa ankò nou rete konekte ak travay lan, nou toujou ap fokis pou nou wè eske Yanick la, eske Yanick prezante, kisa l genyen, kisa k pase. Li evidan ke pou jan mesaj yo anpil la m pa t ka reponn nou tout, men m konnen ke n ap konprann sa paske dabitid m pa moun ki p ap reponn mesaj, m toujou rete konekte, nou toujou ap fè kominikasyon yo, nou toujou ap pale, nou toujou ap debat. Donk pou yon rezon de sante m pa t ka la avèk nou. E m ka di, jiskisi, m ka kriye Ebenezer byen fò, jiskisi, jiskisi, Letènèl nous a secourus. E sa ki bokou plis enpòtan, se ke nou pap bay legen nan batay lan, m pap sede pou asasen yo, pou kriminèl yo. Travay la ap kontinye fèt e mèsi ankò yon lòt fwa ak chak zanmi ki te tcheke sou mwen, ki t ap pran nouvèl mwen, ki t ap chèche konn kòman m ye, sa vrèman fè m anpil plezi. E jodi an, mwen tounen back, m la ankò. E pou m pote emisyon yo pou ou, pou m pote enfòmasyon yo pou ou, pou nou rete konekte, nan lide pou nou konnen egzakteman ki sa k ap pase e nan peyi Dayiti, ki desizyon ke aktè yo ap pran, nan ki sa yo kontinye angaje nasyon an, paske nan moman an la m ka di nou onètman, e bagay yo pa fin twò bon. Bagay yo pa fin twò bon pou peyi an, bagay yo pa fin twò bon nan desizyon ke pouvwa Ariel la pran. E nan demach tou entènasyonal la, presizeman Etazini, ap fè la m ka di nou noir sur blanc ke mesye dam yo yo gon plan vrèman pou ayiti yo gon plan pou ayisyen e se youn dè rezon ki fè nou menm nou la pou nou poze pwoblèm yo e gade ansanm kisa nou ka jwenn kòm solisyon. Pawòl la di, Kri ak moun k ap kriye, e rejwi avèk moun k ap rejwi. E dabitid nou toujou kòmanse pa swete jwayez anivèsè ak tout fanatik e tout entènot, tout fanatik emisyon, tout fanatik platfòm nan ki ap fete yon okazyon spesyal, yon anivèsè, dat danivèsè, de maryaj oubyen de konkretizasyon pwojè kèlkonk yo te genyen sou pye. Ebyen jodi an la, se yon okazyon de tristès, se yon okazyon de dèy. E nap pwofite voye tout senpati nou ba yon fanatik enkondisyonèl emisyon an, Mesye Almonor ki pèdi madanm ni, e de regrete de mémoire madanm ni travèse, madanm ni pase de lavi otrepa. E se madanm nan ki tap okipe l, ki tap pran swen l, paske e Mesye Almonor se yon moun ki a mobilite redwit, se yon moun ki. li menm ap konbat lavi ap fè fas avèk lavi an e kounye a li twouve l nan yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil moun ki te pi pwòch li ki tap pran swen l li pèdi li e madanm nan li fon strok li tonbe e pa la swit li ta pral e pèdi lavi li donk e nou konprann nou konnen nan ki sitiyasyon ye nou konnen ki sa kap travèse ou nou konnen tristès ou nou konnen emosyon yo e onètman Lanmò son bagay nou pap janm ka fin abitye avèk li. Separasyon l difisil e sa yo vrèman nou pap janm ka fin abitye yo nan non pa m, nan non emisyon moun edi, nan non emisyon moun editoryal avèk Yanick, nan non tout ekip tak 509 lan nap swete w e nos sincères condoléances, nap swete w kouraj anpil kouraj, nap swete w e yon moman de rekonfò, se vrè li difisil men nou konnen E nou konnen avèk, avèk anpil, avèk anpil, anpil, anpil pasyans, e wap eseye remonte nan ou menm pou si, pou si yo pase ou, pou si yo pase moman difisil la. Lap pran tan se vre, men nou konnen e tan ap rive fasone bagay yo yon lòt jan. Anpil kouraj trè chè, anpil, anpil, anpil kouraj. E se pa sèlman Mesye Almonor, nou gen yon lòt fanatik, nou gen Suze ki gen sè li lopital, yon sè ke l renmen anpil, e sitiyasyon vrèman, vrèman, vrèman difisil. Donk, nou rejwi avèk moun ki ap rejwi yo, konsa tou, lè gen tristès yo, nou pataje yo avèk zanmi yo, paske se yon fanmi, nan tak 509, nou se yon fanmi, nou la pou nou epole moun lè yo nan bezwen, nou la pou nou pataje bonè yo avèk moun ki ap rejwi yo, men konsa tou, lè gen dram yo, Nou la tou pou nou pote senpati, pou nou pote rekonfò avèk chak zanmi, chak fanmi, chak fanatik emisyon an, platfòm nan, ki pa janm lage nou yon may. E tou nap pwofite e swete yon jwayez fèt danivèsè ak chak zanmi, chak fanatik swa ki te pataje dat la avèk nou men akoz ke m vrèman pat twò fokis sou telefòn sa echape nou e konprann ke sitiyasyon an difisil e yon anivèsè ou de maryaj, de nesans, yon pwojè kèlkonk ou tap reyalize e jodi a la se okazyon pou w ap konkretize l n ap swete w anpil kouraj anpil detèminasyon kontinye nan fè sa ki pozitif yo e kontinye ale nan liyn pozitif ou bay tèt ou pou w atenn objektif ou. E nou la, nou se yon fanmi, batay la ap kontinye an fanmi. E nan moman an la nou ka di onètman Ayiti, ke w te an Ayiti, ke w te nan dyaspora a, depi se nouvèl ki sot an Ayiti w ap pran, e li pwobab pou tansyon monte, li pwobab pou sik ou monte, li pwobab si w pa t fè yo, pou strès anvare w pou w fè maladi sa yo. E se difisil vrèman. Men nou konnen Ayisyen antan k Ayisyen, nou se moun ki gen kouraj, nou se moun ki pa pè batay. N ap kontinye batay. nap kontinye avanse avanse ti pa ti pa pou nou e defann tèt nou poukwa pa pou nou defann peyi nou tou paske se sèl sa nou ka fè pou peyi a. Bon! Mezanmi, san pèdi tan, nap rantre nan enfòmasyon yo, janm toujou renmen di l, bourik chaje pa kanpe se enfòmasyon nou pote. Gon ti pwovèb kreyòl ki di, si pa gen sitirè pa ka gen vòlè. E m vle nou louvri lespri nou, banm tout atansyon nou paske la nou pral poze pwoblèm yo. Nou pral poze pwoblèm yo e ou pral rive konprann egzakteman ki sa k ap regle andedan pouvwa Ariel la. Ou pral rive idantifye tout sitirè ki gen la nan moman an nan Leta a. Si pa gen sitirè pa ka gen vòlè. Eske sa konn rive ou poze tèt ou kesyon pou mande tèt ou, Bon! Gang yo, yo pa vwayaje. Nèg Izo, Ti Lapli, Lanmò San Jou, Vitelòm yo, nèg G9, G-Pèp yo, yo pa vwayaje. Kòman l fè fasil konsa pou nèg yo jwenn zam, pou nèg yo jwenn bal, tout jounen se gè, tout jounen y ap fè kidnaping, y ap fè afwontman ak lapolis? Ou konn poze tèt ou ti kesyon sa a? Bon, si w konn poze l, pwobableman ou ka gen yon pati nan repons lan. Ou pral di ok, nèg nan leta yo, sektè prive a. Ou pral di bon sa rive, bon kounye a m yon kesyon de legliz episkopal, legliz nan vann zam, legliz nan vann bal. Sa son pati nan repons lan. Men gen lòt bagay ki pi pwofon toujou. Nou pral pale. Nan jou ki sot pase yo, ou tande yon lòbèy ki eklate nan peyi an, Izo k ap fè videyo k ap montre plak YouTube li, li rive gen 100 mil abòne. Mwen m ta renmen konn ki 100 mil epav sa yo ki abòne ak Izo. Bon kisa Izo ka pote de pozitif? Kisa Izo ka pwouve w la a de pozitif ki ka itil peyi an? Kisa Izo ka pataje avèk ou kòm enfòmasyon ki ka itil sosyete a? Anyen, anmèrd! Epoutan, w ap jwenn de seri de Ayisyen, w ap jwenn de seri de moun san sèvèl ki ale, ki abòne avèk Izo, ki ale, k ap gade, k ap stream mizik Izo, k ap fè pwomosyon pou gang. Epi nou vle fè m konnen ke nou vle peyi a vanse, nou vle ke peyi mache. Kounye a, an nou gade ipotèz YouTube. Pou yon moun rive gen plak youtube lan, premye bagay fò gen 100 mil abòne. Izo gen 100 mil abòne a. Men, pou gen 100 mil abòne, pou ou gon platfòm youtube ki monetize, ki ka jenere revni, yo pa rekonèt monetizasyon an Ayiti. Donk pwobableman fòk li fèt nan peyi ki elijib pou monetizasyon. tankou Etazini, Kanada, Lafrans, Repiblik Dominikèn, yon pakèt lòt peyi, eksetera. Men nou an nou pran ipotèz ki pi pwobab kote izo ta monetize platfòm li an Ozetazini. Kiyès ki monetize l? Kiyès ki mete sosyal li, tout enfòmasyon pèsonèl li ki rantre l nan baz de done ki pral ki pral monetize paj YouTube izo 5 segond? Kiyès li ye? Donk kounye a veritableman, si leta ayisyen te gen yon bagay li t ap fè, Ou menm kòm sitwayen kap chèche enfòmasyon ta pral poze tèt ou ti kesyon sa, kòman fè izo monetize, kiyès sa izo genyen kòm konplis, kòm kriminèl parèy li, ki pèmèt aske jounen jodi a l ka montre lap fè show off kòm kwa li se atis mafya mond lan, e yon pakèt radòt, yon pakèt transtay, pou l montre ke li fyè jodi a l se atis, menm youtube bal valè, bal respè etc. Premye bagay ministè de la jistis, Si madanm sa nou genyen kòm minis jistis lan, li te konn wòl li, li te konn misyon li te gen nan tèt leta a, yo t ap fè tout kowòdinasyon yo avèk FBI, avèk Interpol, yo t ap rive trase, yo t ap rive trake moun sa a ki anrejistre YouTube Izo a. Men kòm se pa peyi n ap fè, Se briganday n ap regle, se banbòch nèg yo ap fè andedan Leta a, nèg yo ap regle afè pa yo, mesye dam yo ap regle zafè pa yo. Kounye a an nou pran ipotèz Izo di l fè lajan, mizik li jenere revni, l fè lajan ok pa gen pwoblèm men gon moun ki touche lajan pou Izo, menm moun ki monetize l lan li touche lajan pou Izo, kiyès li ye? Sa se premye bagay pou popilasyon ayisyèn nan ta gentan konnen kiyès li ye, kiyès moun sa k ap sipòte Izo de l'extérieur. Anpil fwa nou wè Izo ap fè videyo l, Izo ap poste al de seri de Gucci, de seri de gwo mak li mete, pakèt bleng bleng li nan kou l. Men yo pa fèt an Ayiti. Yo pa fèt an Ayiti. Kounye a se kiyès ki a l'extérieur ki ap fasilite bagay sa yo rantre vin jwenn Izo, k ap blanchi lajan pou Izo? Kiyès yo ye? tout kesyon sa yo, m gen enpresyon menm otorite an Ayiti yo pa gen repons lan, amwenske se menm yo menm andedan Leta ankò k ap fasilite Izo tout bagay sa yo. Antanke sitwayen ayisyen, antanke moun k ap reflechi, moun ki vle konprann sa k ap pase andedan sistèm nan, andedan pouvwa Leta a, nou sipoze ka poze tèt nou kesyon bazik sa yo, ti kesyon ba, ti kesyon raz sa yo, ti kesyon bazik sa yo, pou nou rive chèche repons yo, pou nou rive jwenn repons yo. Paske pi gwo kesyon yo, pi gwo kesyon, manman penba kesyon yo, li pa fasil pou nou jwenn repons yo, paske repons lan, moun ki sanse la pou reponn kesyon sa yo, se yo menm ki ap kreye pwoblèm yo. Se yo menm ki ap jenere kesyon yo paske nou pa gen yon pakèt nèg, yon pakèt fanm nan leta a ki pa asime responsabilite yo, ki pa ka fè travay nou peye yo pou yo fè a, ki pa ka fè travay ke yo pran angajman pou yo fè a, se yo k mete nou la a. Se yo k mete nou kote nou ye la a avèk gang yo, avèk gwoup ame yo. Lapolis detèmine pou l trake gang, pou l trake bandi. Bon polisye yo presizeman. Paske nou gen yon eta majò lapolis ki divize. Sepandan, malgre gen divizyon nan yon eta majò lapolis lan, nou sipoze apresye chak efò konsiderab, chak risk yon polisye pran pou l al trake gang, pou l al trake bandi. Dimanch, nou aprann genyen 3 polisye ki tonbe anba bal bandi. Polisye yo pran nou an gètapan, polisye yo pran nou an pyèj. Lapolis fin stope bandi Ti Makak yo nan Tomasen. Polisye sa yo ki pa t menm nan operasyon, ki pa t menm nan entèvansyon ke lapolis ta pral fè, yo just la pou yo fè kouvèti, yo just la pou yo vin sekirize perimèt kote bandi yo tonbe. E bandi k tonbe, zam atè a eksetera, fòk yo vin sekirize. Se la yo pral pran nou an gètapan, bandi Ti Makak yo ki pral vin riposte, ki pral vin fè reprezay, polisye pral tonbe. E onètman, lè polisye sa yo tonbe a, si pa t gen bon polisye brav toujou, si pa t gen polisye ak konviksyon toujou, ki te wè nesesite pou yo tire revanj, ki te wè nesesite kote ke frè dam yo tonbe, san sa ki koule a l pap vèse pou granmesi, ki te deside, malgre van ze mare, monte, malgre anbiskad ki te prepare, malgre pyèj ki te prepare pou yo monte Tomasen, pou yo al fè sa yo dwe fè, pou yo al fè travay yo, pou yo al stope bandi ti makak yo, an verite jounen jodi an la, nou tap sèlman deplore kadav polisye yo, deplore lanmò polisye yo, ke l te ministe enteryè, ke l te primati, ke l te ministe jistis lan, Yo tout yo tap sèlman voye senpati yo bay fanmi viktim yo e nou pa tap tande kantite bandi sa yo k tonbe nan baz ti makak la. Gen moun ki di w tanto se 3 bandi k tonbe, gen moun ki di w se 7 bandi, men enfòmajyon ki rive jwenn nou de bòn sous gen plis ke 10 bandi nan baz ti makak lan ki tonbe. Gen plis ke 10 bandi nan baz ti makak lan ke lapolis stope. Jouk nan moman nap pale a la, gen tantativ kap fèt, gen operasyon kap fèt pou rive demantle gang ti makak lan. Donk sa ki enpòtan se ke polisye ki detèmine pou trake gang, pou trake bandi, pou stope bandi ti makak yo nan Laboul 12, monchè chapo ba pou nou kontinye avèk menm konviksyon an, kontinye avèk menm detèminasyon, menm volonte an, men sa pa vle di pou otan se tout kò polis lan ki gen volonte pou trake gang, pou trake bandi. Sa pa vle di pou otan se tout kò polis lan non ki gen volonte an, m pral di nou, kòman ou pral konprann ke nan Latibonit, 25 janvye pase a, lè ane a fèk kòmanse, gon dram kote ke nèg gran grif, nèg zavyen yo, yo touye 7 polisye. 7 polisye tonbe, otomatikman gen remaniman ki fèt andedan lapolis lan, andedan wo eta majò lapolis lan. Yo ta pral chanje. Ansyen DDA a ki te la a, Bruce Myrtil, yo ta pral vin voye yon nouvo direktè depatmantal, Godson Jeune. Nan jou ki sot pase yo la, m aprann gen yon bagay ki rive nan Lartibonit. Bagay tèt chaje nèt. Gen yon gwo chèf, yon gwo chèf wi m di nou, k ap sòti Gonayiv pou l rantre Sen Mak. Nan eskòt li, li genyen yon bakòp udmo avè l ki te gen anviwon 6 polisye, byen ame, yo konn ki zòn y ap fè, nèg yo byen ame, byen prepare. E, gran chèf la li menm, li te genyen antre 4 a 5 polisye avè l nan machin pa l k ap ba l sekirite. A mi chemen, Lè pou yo ap sòti Gonayiv pou yo antre Senmak wi. Yo rive nan bout wout. Yo pral pantan sou yon kidnaping k ap fèt. Nèg yo, yo sòti kòm si de ryen netè, yo sòti pou yo vin kidnape moun. An verite, kominikasyon fèt Nèg udmo yo, yo te, yo, nèg yo te gen tout volonte yo. Nèg yo santi yo konfòtab, nèg yo santi, de manyè stratejik, yo te ka stope sa k ap fèt la. An verite, mande lòd, nad marinad. Mande gwo chèf la lòd pou entèveni, an verite, nad marinad. Se ale l prale, se li menm y ap eskòte, li menm pou yo eskòte. Yap kidnape moun, bandi ap pran moun mete nan machin pa yo, gwo kwense moun mete moun, gwo chèf lan, li pa bay nèg yo lòd, li pa bay udmo yo lòd pou yo entèveni. Yo fin ale a destinasyon, rive mennen gwo chèf la kote yo tap mennen l lan, kounye a se jis lè polisye yo rive, polisye udmo yo rive wi, se jis lè sa a nan pale pale pale polisye yo deside kanpe an rebelyon, fè tapaj, kounye a lè sa polisye yo deside yo menm yo al entèveni. Yo rive devye 4 kidnaping. Yo rive sove 4 moun. 4 moun sa yo, yo pran y ale, yo tire bal, etc. Yo sove 4 moun sa yo, yo ale avèk yo. Donk, si bagay la, si polisye yo te entèveni nan moman yo ta sipoze entèveni, yo te dwe entèveni, sa te ka rive yo sove plis moun. Bon, sa te ka rive tou, gen viktim, men polisye a ki konnen li gen yon misyon ki se pwoteje ak sèvir yon kominote, yon popilasyon, kòm yon gwo chèf fè, li refize bay lòd pou pwoteje vi moun, pou sove vi moun. Donk la, kèlke pa, nou pral konprann Nou pral konprann kiyès vrèman ki gen enterè nan ensekirite an, kiyès vrèman ki gen ensekirite pou peyi an rete jan l ye an. Andeyò de aktivite kidnaping, asasina nèg yo ap regle, gwo grav bagay k ap pase nan depatman Latibonit lan nan moman an la a. Mwen menm, je m fikse sou depatman Latibonit. M ap konpile prèv, m ap konpile enfòmasyon e bagay sa yo gen pou eklate. Moun ki se moun Gonayiv, yo pral konprann trè byen de kisa m ap pale la a. Eske nou pa remake g'on pakèt Jamayiken ki nan plizyè otèl andedan Gonayiv? Poze tèt ou kesyon, mande kisa Jamayiken sa yo vin fè? Eske Jamayiken yo vin ede n plante? Eske yo vin ede n fè konbit? Kisa yo vin fè? Ebyen m'ap di nou, nan Gonayiv nan moman la, g'on gwo rezo dwòg k'ap brase, g'on gwo rezo zam k'ap brase. La a nan Gonayiv, nan figi otorite yo, nan figi direktè depatmantal Latibonit lan, nan figi tout otorite, gwo otorite, gwo zotobre nan depatman Latibonit. Ki sa yo di? Ki sa yo fè? Ki dispozisyon yo pran? Hum? Ki sa yo fè? E m ap di nou onètman, E remaniman sa a ki fèt andedan pnh, mwen m te panse se yon bagay ki ta pral pote rezilta nan Latibonit. Depi lè nèg Saven yo, nèg Gran Grif yo fin asasinen polisye yo an janvye pase a la a, pa ko janm gen anyen serye non ki fèt nan Latibonit. Wi se vre w tande gen gwo demonstrasyon, avan vire yo di w gwo demonstrasyon fòs fèt nan Latibonit, cha blende, polisye, eksetera. Men poukisa Luckson poko ka demantle? Bon, nou tande gen yon gran grif, kounye a l fè yon ti grif tou. Moun Latibonit, moun Lyankou, moun Mowo, moun Dechapèl, yo ap konn egzakteman ki sa m ap pale la a. Andeyò de baz gran grif Savyen, gen yon baz ti grif tou ki toujou se alye nèg gran grif, alye Luckson, se moun k ap travay pou Luckson. Tèlman bagay la bon pou yo. Tèlman se alyans ki fèt otorite bandi, bandi otorite. Poze tèt ou kesyon. Tout peyi kap fonksyone, se lajistis, se lapolis. Se enstitisyon regalyèn sa yo, enstitisyon sa yo ki la, ministè sa yo ki la pou garanti souvrènte peyi an, se yo menm ki pèmèt peyi an fonksyone. Se yo menm ki pèmèt ke popilasyon an sekirite. An Ayiti, ou gen ministè defans, ou gen ministè de la jistis, ou gen lapolis, ou gen lame, ou gen ministè de lenteryè, ki wòl yo, ki itilite yo? Ki sa y ap regle? Ou pran pa egzanp premye minis Ariel Henry. Ariel, li alafwa premye minis e minis de lenteryè. Ou genyen Emly Prophète, minis jistis. Ou genyen Enol Joseph, minis defans. Ki sa yo regle nan moman an la a? Men, mezanmi, mezanmi, an nou serye. Ki sa, mwen menm dèfwa m ap mande tèt mwen, nèg sa yo, mesye dam sa yo, si yo te gen nen nan figi yo, si moun sa yo se moun ki te onèt, yo te avèk pwòp tèt yo, si te, si omwen yo te gen yon minimòm de wont Si yo te sansib pou non fanmi yo, piske yo di yo se de moun ki edike, etc. Si yo te sansib pou efò paran yo te fè avèk yo, se yo menm ki ta ban ni leve yon bon maten yo demisyone yo kite peyi an. Paske sa m wè k gen la andedan peyi an, sa m wè la ki rete de peyi an, m pa kwè okenn nèg, okenn fanm ka vin di y ap defann enterè peyi toujou. M pa kwè okenn moun ka vin kanpe la pou di m y ap defann enterè peyi paske m pa wè ki sa ki gen la kòm peyi toujou pou nèg di m y ap defann enterè peyi sinon ke enterè pòch yo. Yè m ap tande pwopriyetè bato Miss Lili an. Tande wi. Madanm nan ap pale e bagay sa s on wont li ye. S on veritab wont. A yon sèten moman enfòmasyon t ap sikile ki te fè kwè ke bato Miss Lili an ta bato madan Mateli. Bon, sa a se enfòmasyon ke e dcpj k pou ankete, Biwo Afè Kriminèl, Biwo Afè Finansyè ki pou ankete, ki pou di w wi ou non èske se bato e dam nan efektivman oubyen èske lajan ki achte bato a ta lajan madan Mateli, whatever. Sa a se travay lapolis, se travay dankèt ki dwe fèt andedan Biwo Afè Finansyè. Men, nan dosye bato Miss Lili an, non kiyès ki t ap site kòm trafikan zam? Se de seri de gwo bra nan pouvwa Ariel lan, gwo bra nan gouvènman Ariel lan. Se te minis Berto Dorcé. Se te minis Berto Dorcé, se te sekretè jeneral bawo Pòtoprens lan. Se non moun sa yo, Robinson Pierre Louis, Mèt Robinson Pierre Louis, se non yo k t ap site kòm moun ki fè zam rantre andedan peyi an. Yon minis de la jistis. Yon minis ki gen yon misyon regalyèn, ki gen yon misyon de pwoteksyon de souvrènte peyi a, ki gen yon misyon pou trake bandi, mare bandi, ki gen yon misyon pou prezève entegrite teritoryal lan, ki gen yon misyon pou garanti souvrènte nasyonal lan, epi se vagabon sa a ki enplike nan fè zam rantre andedan peyi a, e se e pral menm nèg sa a pou efase tout tras, pou efase tout enplikasyon li ta genyen nan kesyon trafik zam, yo pral di w ki responsab ki dèyè bato Miss Lilian ki gentan vann. Yon bato ki nan kad yon ankèt kriminèl ki ta sipoze plase sou sele, ou tande bato vann. Men sa son doub pwoblèm! Li pwoblèm pou potansyèl pwopriyetè bato an, li yon pwoblèm pou Leta ayisyen. Bon, kote kò di deli an? Bon, se nan bato a zam yo vini. Non sèlman bato an se yon eleman de fòmasyon nan ankèt lan, zam yo tou yon lòt bò se yon eleman de fòmasyon nan ankèt lan. Se de eleman de prèv yo ye. Se yo menm ki pral pèmèt yo konstitiye sèn krim nan, yo ki pral pèmèt yo konstitiye enfraksyon an. E poutan, raketè, kriminèl, asasen yo, yo vann bato a. Donk sa vle di kounye a, e menm jan an tou n ka tande yo vann zam yo wi. Se menm jan an tou n ka tande zam yo disparèt. Si pa gen bato, si pa gen zam, de ki sa w pral enkilpe l la a? Kisa w pral met sou do l kòm chèf dakizasyon, kòm chaj? A bon! Nèg yo konn sa y ap fè a. Nèg yo konn sa y ap fè a. E se sa k fè l toujou enpòtan pou pa kite okenn moun pran pou enbesil, pran pou entatad. Tout enfraksyon kriminèl pou l konstitiye, fòk gen eleman materyèl lan, fòk gen eleman legal lan, fòk gen eleman entansyonèl lan. La a kounye a, kote eleman materyèl la? Oke, yo di w bato vann. Nou pa konnen kot zam yo ye tou. Nou pa konnen si zam yo, si yo pa likide yo, si zam yo pa t gentan retounen al jwenn pwopriyetè yo, nou pa konnen okenn bagay de enfòmasyon sa yo. Sèlman, sèl sa nou konnen, sèl sa nou konnen, nan dosye zam Port-de-Paix an, nan moman n ap pale a la, rapò ki gen pou wè avèk enplikasyon prezime Berto Dorcé an, li poko janm achemine. Li poko janm achemine, se youn dè rezon ou mèt tande dcpj ou tande yap mande arestasyon Bertho Dorcé. Arestasyon pa ka fèt. Kote rapò a? Kote rapò ki endekse Bertho Dorcé a? Donk lè yo di nou se bandi legal, se bagay bandi legal, se aktivite kriminèl legal kap fèt, nèg sa yo ki andedan pouvwa leta a la, ki andedan gouvènman Ariel Henry an, pa pran mesye dam sa yo pou bon moun. M pa kwè tap gen okenn bon moun la ki tap aksepte ap benyen nan labou kochon sa a. M pa kwè gen okenn moun onèt nan moman an la ki t ap aksepte rete nan pouvwa Ariel Henry an. M p ap pale nou de fonksyonè ki anba nèt yo non. M p ap pale nou de malere malerèz k ap travay nan Leta a, ki gen djòb yo y ap fè. Non non! M ap pale nou de gwo bra andedan pouvwa a. M ap pale nou de minis, de sekretè deta, de direktè jenero, moun ki enplike nan aktivite koripsyon. E de moun sa yo m ap pale nou. Ah bon. Nou panse son bagay ki anoden oh madanm nan vini l di bato l vann. Nou panse son bagay ki anoden kòmsi se jis konsa se jis yon aza bato a vann non. Si pa gen bato konsa tou n ka tande w bon maten yo di nou pa gen zam tou donk lè sa w pap ka arete Bèto Dòse se tande nou ka tande yo libere Robinson Pierre-Louis paske pa gen prèv. Prèv yo disparèt, prèv yo volatilize. Se menm jan pou kitel. On peyi, tout jounen, preske chak jou tande kidnapping, kidnapping, kidnapping ap fèt, e ou genyen yon ansyen minis de l'interieur et des collectivités territoriales, yon moun ki sanse responsab pou jere, pou jere teritwa w, pou jere kesyon teritorial, kesyon interieur andedan peyi w, epi se moun sa w tande ki enplike nan zak kidnapping. Kounye a poze tèt ou kesyon, ki pwofi kidnaping nan genyen? Poze tèt ou kesyon, Izo, vire tounen w tande ki enplike nan kidnaping, Nèg Vitelòm, tout gang ki enplike nan kidnaping andedan peyi an, poze tèt ou kesyon pou konnen reyèlman lajan kidnaping sa, kòman l pataje, kòman l distribiye, pou konnen kiyès k ap blanchi lajan pou kidnapè yo. Paske se yon aktivite ki rantab li ye pou yo. Yo pap fè yon bagay san ke yo pa jwenn enterè yo, pa jwenn pwofi yo ladan l. E nan tout katchouboumbe sa, veritab kesyon pou poze tèt ou an, nan moman an la a, poukisa se nan, poukisa se kounye a, enfòmasyon fwite andedan Pentagòn kòmkwa gen mèsenè ris ki gen entansyon rantre an Ayiti oubyen yo ta fè kwè gen, ki deja an Ayiti la, ki ap vin pote menfòt avèk pouvwa Ariel Henry an pou vin E de, de, e pou vin demantle gang, pou vin stope bandi? Kisa nou wè Ariel fè? Ariel kouri met de men nan tèt la, anmweyy! M pa konnen m pale ak bandi, e avèk e okenn otorite Ris, m pa konnen e pouvwa m nan nan tete lang avèk la Risi, pa gen bagay konsa pyès, m pa konnen, m pa okouran de bagay sa. Efektivman, m pral di nou. On gwoup mèsenè pa ka annik deside on bon maten y ap vin rantre sou sòl ayisyen an. Menm lè Ayiti an yo vle fè l tounen on savann wi non, yo pa ka fè l konsa. Si pou yo ta vini, gon moun ki tap rele yo, gon moun ki tap ba yo aval. E se paske nou toujou ap itilize yon pratik kote ke nou pa dwe popilasyon kont ki fè nou tonbe kote n ye la jounen jodi an. Ki fè w ka wè, ou tande gen dosye k fwite andedan Pentagòn, Etazini di w, gen mèsenè ris ki vle vin trake gang, ki vle vin rezoud pwoblèm ensekirite an Ayiti. Men, ekout, Etazini pa vle ede nou. Etazini pa vle ede nou. Ankò se rès yon pwoblèm mentnan, si Larisi ta vle vin ede nou. Èske w tande? Se kòm si nèg yo yo pa vle manje a, men yo chèche tout jan yon fason pou yo lage yon ti ravèt ladan l, ou konprann, pou yo gate manje a, pou yo sal manje a, pou yo fè, ou konprann, yo p ap manje l, okenn moun pa dwe manje l. Y ap gate tout bagay. Bon m di w, pratik lan se ki sa l ye? Nou sonje sou Prezidan Jovenel Moïse, te gen yon gwoup mèsenè yo arete ann Ayiti. Yo arete yo, on premye vèsyon bay, lè sa Céant te premye minis, gon premye vèsyon k di w yo te vin kase brh, vin bwote rezèv nou. Gon lòt vèsyon di w se Céant yo te vin asasinen. Gon twazyèm vèsyon k di w yo te la pou yo te bay manifestan bal nan tèt. Jouk nan moman n ap pale a la, nou pa janm konn kiyès ki te voye dèyè mèsenè yo. Nou pa janm konn kisa mèsenè yo te vin fè. Sèlman w konnen Magalie Habitant, ki te al, ki, ki, ki te mete machin disponib, machin ki te anba dèyè mèsenè yo se machin Magalie Habitant te lwe eksetera. Se sa yo nou genyen kòm enfòmasyon. Ni moun ki fè vyolasyon souvrènte nasyonal la, tout moun sa yo ap mache nan figi nou. Tout moun sa yo non yo te site avèk mèsenè yo, tout moun sa yo an libète, yo nan pouvwa Ariel Henry an, y ap byen pase. Se nan pratik kote ke tout bagay ki fèt an Ayiti tout voum se do, yo pa dwe popilasyon kont, yo pa dwe pèsonn moun kont, epi nou tande tout moun ki vle rantre y ap rantre de manyè ilegal. Ki sa k t ap genyen si ta gen yon gwoup mèsenè ke pouvwa Ariel Henry an ta angaje pou vin pete tèt bandi? Popilasyon an bezwen lapè, nou bezwen trankilite, men tou, fòk nou kale je nou. Fòk nou kale je nou pou nou konprann pou ki sa se kounye a Etazini lage enfòmasyon sa yo. Eske se pa yon kanpay de dezenfòmasyon k ap fèt tou pou montre ke Larisi gen yon entansyon, puiske Moyiz Janchal vire avan vire, vire tounen, se yon kesyon Larisi. Yo gon bòn pati nan popilasyon an ki yo menm yo pa dakò avèk pratik amerikèn yo ankò kap mande Larisi e sitou nan moman an la a Larisi ap prezide Konsèy Sekirite Nasyon Zini an. Nèsè pa le bon moman? Eske se pa bon moman an pou Etazini pou l eklate yon skandal ki konsène Larisi pou anpeche Larisi ta vini avèk dè ide sou dosye Ayiti an? Tout sa yo ladan l. Tout sa yo ladan l. Bon! M pral kite nou avèk ansyen kolonèl Himmler Rébu ki li menm, li gen ide pa l, li konprann kesyon Larisi, Etazini an nan moman an la a. Se gwo batay denterè k ap fèt. Se gwo batay denterè k ap fèt. Se kisa Etazini genyen reyèlman kòm enterè an Ayiti e kisa Larisi vize kòm enterè an Ayiti. Poukisa batay jewopolitik lan? Nou pral jwenn tout repons sa yo avèk Kolonèl Himmler Rebu. Banm atansyon w, an nou kontinye pale peyi, an nou kontinye chèche repons avèk pwoblèm Nou wè reyalite de l'armement des bandes armées, nou wè lèur estrateji operasyonèl, nou wè difikilte yo. E popilasyon sivil la se li menm ki sib de sèt bandes armées kap mennen yon gèur kont li menm a des entansite varye e atrocité, exekution boule cadavre, krasé, piye, nan vivi ou kotidien, nan plusieurs quartiers au niveau de la zone métropolitaine. Nou pale souvent de questions a, et je vous en appeler à écoute. Konomando, na phase nou y est là, quelles sont vos recommandations? Bon, question unique. Bon, il est évident que e moun k ap dirije peyi yo kite sitiyasyon an derive totalman. Il y a lè Doktè Ariel Henry te fèk parèt nan chaj ke li aksepte yo, li te gen posibilite pran dè mezi ekstrèmeman vigourez pou te opere yon verou nan sistèm fonksyonman mesye ke y ap rele bandi yo. Malerezman li pa fè sa. te mete dispozitif ki te mete pa gwoup k ap opere yo, li rantre nan etrangleman e li etann li nan tout selil espas jewografik yo. Pa gen okenn kote ki pwoteje jodi a. Mentnan, kès ki fo fè? son ke ce qu'on aurait du faire dès le départ cette histoire il est très clair ke la police nationale manke ekipman e gen des ekipman esansyèl ke m pa janm tande yo pale ki pa genyen paske lè yon moun an inifòm Vwa ke w se yon veyikil de sèvis lapolis ou se yon sib. Pa janm gen inite an sib paske la fò n admèt ke nou sòm dans une situation de guerre paske a plizyè repriz mwen tande ke mesye di yo tonbe nan anbiskad. Donk si yo tonbe nan anbiskad, yo sòti nan kad operasyonalizasyon lapolis la, yo rantre nan yon lòt tip evolisyon. Donk, ou pa kab gen yon twoup k ap evolye sou yon teren san ke pa gen teren an pa balize devan ou. E gen plizyè metòd pou balize teren an. E jodi a, e lontan li te bokou pli difisil paske ou te oblije fè balizaj la avèk yon dispozitif de ransèyman fiks e dèfwa mobil, sitou banalize. Li oblije banalize. Men jodi a teknoloji a devlope anpil, il n'est pas normal que des policiers kap sikile sou yon veyikil, sou yon aks woutye, kapab gen 2 moun le long de cet axe ki kab atake yo. Cela veut dire que le terrain n'est pas balisé et pouw fè balisaj la, il faut que ou gen des moyens liés à la technologie, sa ke m pa tande yo pale du tout. En ce qui concerne les opérations, la police ap fè operasyon jusqu'à ce que Jésus-Christ tounen. e sitiyasyon ap rete menm paske mòd operatwa lapolis la se rantre rezoud yon pwoblèm e retounen nan komisarya l. Donk ou gen yon mouvman akòdeyon an pèmanans ant bandi yo e lapolis la avèk yon avantaj pou bandi yo ke yo enkristre anndan espas jewografik la e dan la nap irbèn, dan la nap sosyal. Donk lè sa a ou rantre ann nan kad operasyon spesyal E sa mande anpil moun, sa mande anpil mwayen, e jodi a teknoloji a fasilite anpil bagay e mwen pa tande pale anpil de sa. Tant mieux si yo pa pale de sa men si y ap fè sa k gen pou fèt la. Mwen pa kwè se le ka. Donk e answit ou te poze pwoblèm talè a de FADH la ki pa nan kaye Ameriken yo. Ameriken yo gen yon kontrent legal, yo gen yon lwa ki vote nan Kongrè a ki anpeche yo gen yo devlope de relasyon avèk Lame Dayiti. Se pa yon kapris li ye, se yon kloz legal. Mentnan yo di tou, e de manyè trè klè, e nou gen prèv la o nivo di mond entènasyonal, ke Ayiti se yon peyi ki gen dwa gen kontak avèk lòt peyi e kòm de fèt yo fè sa, Yo gen moun ki antrene ki resevwa trè bòn fòmasyon ann Ekwatè. Yo gen moun ki resevwa fòmasyon o Meksik. Mentnan, ki kalite fòmasyon yo? Ki spesifisite yo mande bò kote peyi sa yo pou preparasyon militè ke yo fè yo? E answit, lè yo rantre, ki amonizasyon ki fèt pou yo kapab mete de mòd operatwa fonksyonèl o nivo lame a, sa depann sèlman de otorite ayisyen yo. Men gen anpil ki pou de rezon ke nou pa konprann, ki un pti peu timore, gen de inisyativ yo pè pran, paske yo di ke ameriken pa vle yo gen lame, mwen mwen kwè ke sitiyasyon ke nou ye la, Ayiti gen twòp moun ki prepare e nou gen sifizamman moun ki prepare dans l'art militaire, se jis yon kesyon de monte yon strateji, amonize aksyon yo sou teren an e fè akizisyon materyèl la o nivo de peyi ki pa gen kontrent ke Etazini genyen yo. Paske si nou se atravè mòd operatwa lapolis la ke n ap eseye rezoud pwoblèm sa a, li p ap janm rezoud. e plis li trennen se plis enkristrasyon mesye ke nou rele bandi yo anndan kòpous urbain an ap fèt plis e se plis lap vin difisil pou nou kab rezoud pwoblèm nan. Eske lidèchip, kite mete yon bon segonn, lidèchip politik sa ki la jodi eske l gen latitid sa pou l kontounen lè ameriken pou l ale oprè dotre patenè ki pa gen kontrent wap pale yo la pou ekipe e ranfòse lè FADH? Non, mwen pa kwè ke yo genyen ni yo pa gon yon libète despri ke yo pa genyen e kondisyon yo rive sou pouvwa a vin yon kondisyonalite vin eksplike atitid yo a e mwen pa pe apwouve li men m konprann li paske se de moun ki sèl si yo pa gen sipò popilasyon an yo pa gen yon lejitimite politik kèlkonk yo pa gen yon atitid dan pati pou yo ta vin fè akizisyon sa yo pat genyen o depa yon apui de la popilasyon. Jodi a popilasyon ta trè kontan apuye de moun kap dirije l vrèman. Men il y a une rupture, il y a une confiance qui n'a pas été créée, de toute façon qui est perdue et yo vin yon defisi de legitimite popilè. Donk yo pa fè pawòl yo konfyans. Jodi a si yon moun di w pral chita pou diskite afè gouvènans peyi a avèk Doktè Ariel Henry, tout moun ap di w a wi se dèyè yon manje w prale paske yo visye konsèp gouvènans lan e tou senpleman moun yo pa serye. E yo pa serye nan dè detay ekstwòdinè ke w pa ta imajine. Gade nòt ke Ministè Lajistis sòti pou afè polisye yo ki mouri le 9 avril. Yo rann piblik yon nòt ke yo siyen le 8 avril. Yo pa rann yo kont de sa. Sela ve di ke se son dè jan ki ne son pa eme, Antouka ki ne son pa asiste, nou kab di pa byen asiste, paske yon minis pa kab rann piblik yon nòt sou yon bagay osi grav ki pase le 9 avril e pou nòt li an siyen le 8. Se de bagay ki ta bay dwa a dè kolibè, men kòm se yon sitiyasyon ekstrèmman trist, e ki temwaye don sètèn neglijans, don sètèn lejète dan la jesyon dè zafè de leta. Donk si pou siyen oun nòt de erè osi grav ap pase, m pa kwè se minis lan k siyen ki tape lèt la. Donk gon moun ki tape l. Pou moun nan tape l, gon moun nan kabinè a ki remèt iremedyableman pase pa yon kesyonman ou yon chanjman di lidèchip politik, si m konprann ou byen, Monsye? Se lidèchip politik la ki detèmine tout bagay, paske inite yo pa operasyonèl pa yo menm. Se kòm moun nou tounen nan teyori jeneral de la gè, pa gen oken peyi kote militè ni polisye antreprann dèzaksyon dans le corpus social sans validation des structures politiques. Or, il se trouve que structure politique nou gen an visye à la base. Li visye à la base parce que gen yon moman yo te enpoze nou gang yo kòm yon fè e prèske kòm yon fè d'Etat. Dayè, de de rapò ke Madam Lalim te prezante devan Konsèy Sekirite a, yo te soulinye ke egzistans gang yo, federasyon gang nan, e yo te menm gon alizyon ki te fè kwè ke gon diminisyon de zak kriminèl apati de egzistans federasyon sa a. Donk gen yon kote gen yon fuse ki sote nan tèt moun kap dirije yo, gen anpil moun ki konprann ke gang yo se te yon mwayen pou yo te kab retounen o pouvwa oubyen konsève le pouvwa nan konpetisyon kriminèl ke yo abitye fè nan afè elektoral. Il est très clair ke ojoudwi gang yo atenn yon nivo dotonomi fonksyonèl. e se mwen kwè ke jodi a leta nan ka paran ki mal edike yon timoun donk yo tèlman tolere timoun nan mal edike lèl piti epi lèl rive granmoun li manke paran dega an piblik se sa kap pase la. Se sa kap pase mentnan dènye kesyon avan mwen remèsye ou e pran poz drapo a e gen de moun ki fèt la m te fè yon entèvyou avèk Mèt André Michel e otou de akò 21 desanm lan, bon san site, li te endike ke y a dè jan an fas dan lopozisyon ki ap fè espere ke sitiyasyon an degrade pou ke tou se fonde epi yo menm pou yo vini avèk de solisyon e nan diskisyon politik yo l te di se moun sa yo nan sèten ka ki Gen de moun ki gen responsabilite pouvwa, yo gen responsabilite nan chan yo, yo la pou yo rezoud pwoblèm nasyon an. Se pa moun ki nan opozisyon, moun ki pa dakò avèk yo pou y ap mande vin fè travay yo a. E m pa kwè gen okenn apwòch konsa, okontrè, moun ki nan jwisans de sitiyasyon sa yo, se moun ki kwè ke yo nan pouvwa yo oubyen ki gen direksyon peyi a nan men yo. Sa pa deranje yo paske y ap mache, pa egzanp, m ap gade mèt la w site la, m wè l ap mache avèk sekirite hot pot donk li pa gen pwoblèm de sekirite li menm donk mwen pa kwè ke yon nèg kankou Doktè Ariel Ari Henry ap viv pwoblèm sekirite a kankou sitwayen òdinè yo paske l gen 20 machin ki deplase avèk li avèk zam li be chaje avèk fanm avèk gason k akonpanye l donk fò moun yo pa konprann ke moun ki nan pozisyon pouvwa yo ap viv pwoblèm nan oubyen konprann pwoblèm nan menm jan avèk yo nan aktivite ke y ap viv li a donk y a. a se santiman diresponsabilite ou wè gon pwogrè k fèt antouka paske gen de polisye k mouri mwen wè yo konnen ke lè gen de sòlda de polisye ki mouri nan de sitiyasyon parèy fòk yo adrese yon mo a kò la fò yo adrese yon mo a fanmi moun yo donk iso an pwogrè in yon lavè pafè lè e ofisye e sòl e e polisye yo te mouri e nan metivye etsetera donk. Yo gon sèten pwogrè men yo pa konprann sa yap fè a, yo pa konnen sa yap fè a e se son dè moun ki plase o pouvwa pa dotre bra ki te fè kalkil pou yo te vin rekipere pouvwa a nan eleksyon frodilez an pa lapwi dè bandi. Mentnan se trè klè ke sa pap mache e se trè klè ke moun sa yo oblije peye lè konsekans e se pa yo menm kap vin fè de bagay pou pini tèt yo donk ou gon obligasyon de modifikasyon de gouvènans M nan nan pozis nan sitiyasyon pou m pou retire kò m paske 2 moun ki pral parèt la yo pa gon bon dyagnostik de la sitiyasyon menm si w gen le savwa men yon priz an chaj dè twoup la reyòganizasyon tè twoup dè twoup sirkwi pou alimante twoup yo an materyèl ekipman yo bezwen donk mwen mwen kwè ke gon kote fòk gon gwo woumble ki fèt e entènasyonal la ki pati Dans le désastre que nap viv la, yo gen on support pou yo pote sur le plan technique et technologique, et mwen menm mwen kwè ke Doktè Ariel Henry oblije fè pati de discussion yo tou. Lè w di fè pati de discussion yo, sa w vle di paske l pati yo 8 heures très rapidement? Se evident ke jodi a an di par exemple Doktè Ariel Henry di l demisyone, kisa kap pase? Reset de misyon vo pou tout ekip ki lakonpay. Avèk diferant antite la kominote entènasyonal ki pou bay apwi teknik paske yo pati de dezas nap viv la. Mwen tap evoke premye minis Henry dwe pati nan diskisyon an e ou tap evoke si li demisyone jodi a e sa se kès kon fè e ou tap di fòk li pa nan diskisyon yo. Elabore pou nou sou pwen sa an 2 minit avan nou remèsye silvouplè. Se evidan, ase souvan nou gen tandans ale vè yon radikalism bèt ki pa tenu kont de dansite, de imansite pwoblèm ki gen la yo. E pa gen yon gwoup k ap kab rezoud pwoblèm yo kont yon lòt gwoup epi pou nou gen rezilta. Il est évident ke moun kap dirije peyi yo men ki te panse a strateji sa, il est évident pou yo gen stratej, strateji a li echwe. Sèl rezilta strateji a bay se fè mal a yon popilasyon ke yo ta gen devwa an pozisyon de gouvènans pou pwoteje. Se nè pa le ka. Donk yo oblije chanje de kap. E pou yo chanje de kap, gen yon rapò. ke entènasyonal la gen. Paske entènasyonal la mye enfòme ke nou menm sou tout moun k ap kraze peyi a ekonomikman, k ap kraze peyi a nan ak kriminèl yo, k ap apwovizyone tèt yo an minisyon rantre an Ayiti e k ap souse, pran lajan peyi a al sere lòt bò. Yo konnen yo. Mentnan yo mete yon rejim de sanksyon ke yo mete jiskaprezan an jwèt. Paske yo lage moun yo akize yo anndan yon pil plaj kote chak moun a seleksyone de kisa yo akize yo vrèman. Fòk sa fèt avèk bokou plis de serye. E menm pou w ta fè swivi sou le plan de la jistis an Ayiti, tout enfrastrikti de jistis ou a tonbe plat atè. E itilizasyon metòd ke yo itilize pou ta pa egzanp mete an plas lè estrikti kòm lakou de kasasyon Se evidan ke li fèt an deyò dè nòm legal previ e ke l p ap kab bay rezilta. Donk, fòk gen sa yo rele yon akò global ki pou jere tout kesyon sa yo, kreye kondisyon pou kab gen yon structure de contrôle, kreye kondisyon pou kab gen d'autres moun a la gouvernance, kreye kondisyon tou pou gen yon jistis ki gen yon baz legal pou l aji. Donk, mwen menm mwen pa kwè ke bandi yo osi brave que ça, yo tou senpleman devan yon espas vid e y ap aji egzakteman tankou lè gen yon lekòl nan lakou rekreyasyon, pa gen pwofesè, pa gen sansè, pa gen siveyan jeneral, pa gen direktè. Donk mwen menm mwen kwè ke gen de mezi ki pou pran, ki pou afwonte moun k ap apwovizyone, k ap nouri, k ap mete angrè anba pye ensekirite a. E la entènasyonal la gen wòl li, li kòmanse jwe l, li kòmanse mal jwe l, men fò l jwe l seryezman e si un autre palye, fòk gen moun ki kapab mande yo si le plan teknolojik se ki è nesesè, gad ki sa y ap fè pou likrèn, nou pa bezwen otan de bagay, men yo menm tou fò w konnen yo pa kab anndan yon vid jiridik konsa, anndan yon dezòd jeneralize pou y ap pran materyèl ekipman peyi yo pou y ap lage nan men de moun ki dans des mains impures donk gen yon efò k pou fèt o nivo nasyonal e mwen menm mwen kwè ke Doktè Ariel Henry fò l un pti peu reveye fò l un pti peu ramne tèt li a la rezon paske li fè yon premye detay ke yo te rele 11 septanm ki ale vè yon echèk, li fè yon lòt bagay ki rele 21 desanm, s on movèz fotokopi de 11 septanm nan, li pap bay rezilta, fòk nou rive a levidans e fòk nou genyen yon gwo espas nasyonal pou n diskite de kesyon de fon sa yo, pou nou reoryante peyi a.